Semèn sa a medam e mesye son semèn kè kontan, son semèn selebrasyon, son semèn ke tout popilasyon ayisyèn nan ap rejwi. Paske, mouvman Bwa Kale a li menm, li lanse operasyon boule bandi, operasyon file manchèt, operasyon dechire bandi. Jodi a la a, enben, nou pral fò tande koze k gen nan peyi sa a, plizyè medam nan baz Izo, enben, oubyen plizyè medam ki konn abitye al fonksyone anndan vilaj la a, enben, medam yo gen pwoblèm, medam yo panike, medam yo pa manje, medam yo pa dòmi, paske, Enben anpil bandi nan nèg sa yo ki mouri la anba dife se de nèg ki te konn fonksyone avèk yo, te konn fè krèy pou nèg yo, e nèg yo te konn ba yo lajan. Enben jodi a la a nèg sa yo mouri, medam yo panike nou pral fò tande, enben yon odyo la a medam ti mesye k pral konfime tout bagay ou pral tande kòman medam yo gen pwoblèm paske yo pa ka sikile, yo pa ka sòti paske popilasyon ap veye yo, kit ou te fanm kit ou te gason depi yo pran w bwa kale. Ebyen sèl nan rezon jounen jodi a la a nou wè kidnapin nan fon sese e kesyon krèy kap fèt nan vilaj izo ap ouvè kòl sou rezo a nou pa wè bagay konsa prèske medam se mesye paske anpil sòlda tonbe nèg yo andèy medam yo andèy tout medam kounya nan moman la se kilòt wouj yo mete se soutyen wouj se rad wouj yap mete paske mari yo boule mari yo mouri anba dife pèp la nan kanapevè bagay yo deraye nan tomasen menm se tèt chaje nan laboul kidonk operasyon Chèche anben frè ti makak la nou pap baw manti kote yo jwenn towo sa misye ap mòtèlman blese e nou pral fò tande koze lòt detay ke nou pote pou ou la enben medam se mesye nan dosye e bwa kale a la gen anpil anpil anpil anpil nèg ki yo menm pa kontan pou fason ke popilasyon ap retire lavi bandi yo de nèg ki nan kòkòday ak gang yo de nèg ki nan anben e souse dwèt ak bandi sa yo yo pata vle Enben kesyon ensekirite a li menm li fini paske gen anpil nèg se nan ensekirite a yo fè lajan, gen anpil nèg ou wè k di w se Ayiti pou yo mouri se la y ap rete poutan se lajan fasil la nèg y ap fè la e sa k fè yo di w yo p ap kite Ayiti men se pa afè peyi nèg y ap defann vre pa gen bagay konsa enben medam e mesye m pral envite yo gen detay tou sou sòlda sa yo men popilasyon an fouye tè pou retire nèg yo yo t al kache nan twou yo met nèg yo deyò n pa bezwen di w bwa kale medam e mesye ann tande koze k gen nan peyi sa a n ap tounen. Sou sila, ankò yn fwa nou kontan antre lakay ou nan lè sa nan sousi pou n kontinye enfòme w de aktyalite a nan peyi Dayiti ki se votre chère patrie e poukwa pa a letranje. Ebyen medam mesye nou kapab di jodi jodi a la ebyen nou konnen ki sa l ye deja o nivo peyi Dayiti depi plizyè jou la ebyen pwojekte a limen sou peyi Dayiti Pou m pa di nan è metwopolitèn lan kote ke enben zòn sa yo yo mouvmante pa rapò avèk popilasyon ki an fèt, ki an jwa. Men nou pral debat pwen sa yo men san oubliye egalman medam mesye desizyon k ap pran sou non peyi Dayiti nan moman n ap pale la. Gwo reyinyon ap fèt deja enben pami dosye ki sou tab la pou dosye peyi Dayiti enben kote ke lòd ta deja pase bò kote Antonio Guterres pou yon fòs miltinasyonal kapab entèveni rapid rapid pou m pa di de fason imedyat nan peyi Dayiti pou ta vin jisteman mennen operasyon pou kraze rès bandi yo, menm si popilasyon yo menm yo kòmanse la a, ebyen yo kòmanse frape rès bandi yo. E nou kapab di parapò a operasyon k ap mennen lapolis marye ak popilasyon an jiska prezan, ebyen se vijilans ki dekrete, popilasyon an toujou dan sètèn zòn ap moute brigad, lapolis yon lòt kote pa l. kanpe 2 pye militè, nou kapab di, toujou menmman parèyman, e nan lòt, nan lòt, nan plizyè lòt zòn tankou e Laboul, Dimi, nan moman n'ap pale la, se gwo fèt, lajwa, kè kontan, ebyen, pèp la pran lari, bale nan men, y'ap fè pwòpte, yo pa menm tann lameri, yo pa menm tann jisteman otorite minisipal yo, ebyen se pwòpte k'ap fèt la, dekore lari, ebyen bale nan men, jenn fanm, jenn gason, anpil kontantman, Y ap fete, y ap bwè chanpay pa rapò avèk viktwa sa a nou konnen depi plizyè jou la a. Enben, peyi Dayiti li menm li leve nan yon air de joie, yon air de kontantman. Enben, nou pral envite w gade kòman sa ye nan peyi Dayiti. N ap envite w gade. Pou ke yo ta libere paske popilasyon la menm yo gen yon yo gen yon enèji, sinèji y ap degaje la a pou ke yo ta tou pase pran lòt zòn ki poko libere yo. Lè w pran zòn komin Fò Jak. lè w pran komin Kenskòf, dizon byen, lè w pran komin Kenskòf, lè w pran komin, rès komin Petyonvil la, ki anba dominasyon, ki anba dominasyon chèf gang Vitelòm, enben zòn sa yo nou konnen Vitelòm te deja pèdi plizyè sòlda deja, kote ke pèp la boule yo, pase yo anba dife, menm jan yo fè pou bandi Ti Makak yo, men nou kapab di di mi, jiskaprezan, lenfòmasyon se ke, daprè, daprè sous nou, Ti Lapli arive pèdi plis ke 10 bandi ki nan zòn anwo yo pouw ka jwenn yo, men ki kache nan gwòt, ki kache nan twou ravin, donk nou kapab di popilasyon an ankò yon fwa ki toujou ap gade la vijilans, men kanmenm nou kapab di yon viktwa istorik pou pèp ayisyen an, yon viktwa ki fè jayi lajwa nan kè chak grenn ayisyen kèlkeswa kotel ye dan lemond, E menm an Ayiti la li menm tout kote ou pase ou jwenn plizyè moun met tèt ansanm yap eksprime kontantman yo, yap eksprime jwa yo, yap eksprime kòman ke yo kontan pa rapò a sak pase nan pòtoprens la nan komin nan komin nan lokalite laboul kote ke popilasyon ankò yon fwa jiska prezan eben yo ap aplike la vijilans jiska prezan gen brigad ki toujou moute plizyè zòn se brigad ki moute e mèdame sa ke sa ki rete pandu la se ke a nenpòt kèl moman popilasyon an kapab toujou pote boure sou lòt zòn byen ke pa gen fwit an avan k ap fèt pou ke bandi yo pa okouran ki sa k kapab fèt men sepandan jiska prezan la a nenpòt kèl moman de fason sipriz ou kapab tande tèl lòt zòn e byen yo anvayi y al mennen batay kont bandi yo e lesansyèl sèke Jimmy w ap gade pandan popilasyon an pote boure pa gen okenn polisye k mouri. Pa gon grenn kidnapin ki fèt pandan dènye jou sa yo. Kanmenm, s on viktwa, s on kè kontan, paske pandan popilasyon an deside mache boule bandi, mache pran bandi, pa menm genyen youn nan popilasyon an ki viktim, ki menm blese menm. Donk sa vle di, dènye jou sa yo, e tristès la, kriye a, se nan kan bandi yo li ye, kote ke lajwa a, li nan kan popilasyon an, li nan kè pèp ayisyen an, e menm jan li nan kan e dyaspora a an jeneral. ke yo menm trè kontan pa rapò avèk espwa yo wè ki genyen la a pou ke anpil nan yo ta antre nan peyi yo. Se jan nap swiv la, ebyen bravo bravo a popilasyon an sensèman m wè yo swaf sa men an menm tan tou lane yon fwa nou di m konnen gen anpil dyaspora kap rele ki ta vle retounen lakay yo pou kounya la ki pèdi kay yo men map di yo sensèman m pa swete yo ta ale kounya la paske pa bliye toujou gon tansyon la. Tansyon an li trè grav paske mesye gang yo, mesye bandi sa yo yap prepare pou yo ta retounen pou frape la. Fò nou lanse avètisman sa pou yo kanmenm. Bon, Jimmy m kapab di jiska prezan suite a li poko nou poko gen yon suite a san pou san men sepandan nou kapab di deja van an vire donk de fason jeneral van an vire e deja nou kapab di pou zòn Laboul Douz Dimi pou zòn Laboul Tomasen Zòn sa yo kounya nou kab di nou kab di yo safe. Bandi yo ta rekipere Laboul ankò paske estrateji kap depliye la e moun yo sèmante 7 fwa 77 fwa ebyen yap yap bokou pli vijilan pou sa pa refèt ankò. Afè de di yo gang vin pran yon zòn fè konnen kòmkwa se batay wap mennen nan kad konfli tèren, w ap fè konnen kòmkwa se fas boujwa w ap goumen alòske ou pa sèlman ap goumen fas a boujwa, w ap fè ti malere viktim. Donk anpil moun ki te wè Toto mal, men sepandan, se pa e pa paske e pa di m li Toto bon, men ti makak ki t ap goumen a Toto a, m panse ke ti makak fè peyi a pil mal, ti makak se plis popilasyon sivil la l fè mal, se plis ti malere, ti malerèz, lè n ap sonje kantite polisye, Kantite polisye k tonbe, kantite yon seri de moun ki tonbe e jounen jodi a la a, m panse ke gen anpil delise k ap fèt pou ke yo pa kite zòn sa a, li aksesib ankò a bandi yo. E kounye a la a Jimmy gen yon modòd ki lanse, yon moun, yon moun ki enkoni ou pral nan yon zòn, si w pa gen yon referans nan zòn nan eben e fòk ou kòmanse gen yon pyès didantite sou ou. E sa moun yo menm di, eben kounye a la a, sa vle di jèn, mennaj pral wè mennaj, sa vle di kounye a la a se ret chita lakay ou Bagay afè de mennaj pa lwen mennaj, ebyen se konsa bagay la ye Dimy nan kad aktyalite a nan peyi Dayiti. Vwala, epi pandan nap diw sa, pa bliye nou diw wi nou diw bòn nouvèl men mwen nou nou nou ensiste pou w prudan anpil anpil anpil e m konnen gen anpil moun kap tande nou la medam mesye e nou gon lòt ekstrè pou ou Nou pral eseye fè w tande li egalman pase ekstrè sa li enpòtan pa rapò e pa bliye operasyon sa yo k ap mennen la ki sa k fè operasyon yo reyisi se paske souvan lè lapolis ap mennen operasyon anndan fo polisye e ki konn nan operasyon an ebyen pa bliye gen anpil arestasyon ki fèt nan ang sa se rezon sa ki fè ke ou wè operasyon an li reyisi pou pa di pa gen twòp polisye viktim vrèman donk nan sans sa nou di bravo e ban nou envite w tande ekstrè sa egalman. Imajinasyon m toujou pouse m reflechi yon lòt jan e m toujou ap gade bagay yo son lòt ang. Paske m pa ka konprann pou bandi alèz konsa nan sosyete. Se pa nòmal. Eben, sa k pase? M pral pale ak nou. Nou pa mande m koze. M pral ba nou koze. Pa bliye ke m t ap di n avanyè, nèg yo tèlman alèz, yo fè sa yo vle, kote yo vle, lè yo vle, jan yo vle. E yon pakèt jenn fanm, m sonje m t ap prezante n videyo sa a, ki se jenn fanm. ke nenpòt nèg kapab kwaze nan lari epi ki panse se timoun de klas ke w ka fè yon ti reve yo. Ou konprann sa m di w? Paske gen moun ou wè sou figi ou epi ou panse moun nan se moun epi kounye ou fè yon ti reve l epi ou rakonte l rèv ou epi l met zafè w nan lari. Sa di moun sa yo e figi moun yo genyen. Enben gade pou w wè, sa di lè w wè timoun sa yo nan lari Ou menm ki fè ti rèv pou li, ou panse se bon timoun? Eben, gade, madanm Izo yo ye. Se timoun k al fè cho pou Izo. Gen yon gwoup medam ke yo rele Don't worry, be happy. Medam sa yo, yon gwoup medam ki rele, e yo pa yo sou ekran, men, e pa yo non, men gen yon pakèt lòt. Sa yo ka ladan l, men yo ka al fè cho. Men gen yon gwoup medam ki rele, gen yon baz ki rele tèt yo Don't worry, be happy. Medam sa yo an dèy. Se bon bagay m ap di w la. Medam sa yo an dèy e si lapolis ap tcheke, l ap jwenn ke anpil nan medam sa yo ki gen tatoo sou kò yo ki make Don't worry, be happy. Ahh. Se ti bagay n ap pale la. Se gwo koze n ap pale la a wi. Ebyen sa k pase? Pa egzanp. Lè w wè nèg yo al tante atake prizon fanm nan Kabarè a, gen youn nan medam sa yo t nan prizon an. Aktyèlman, si w al nan prizon an Kabarè a la, bon m ta renmen pale a chèf prizon an pou l di m, èske l pa gen yon seri de medam k ap kriye anndan an la? Yo, kè yo timid, yo pa oke, yo pa anfòm, men pa ti bagay ap pase, yo tris, menm manje yo pa ka manje depi lendi. Menm manje yo pa ka manje depi lendi, paske yo an dèy. Tchekon se 2 medam ki gen tatou sou kò yo ki yo rele gwoup sa rele Don't Worry Be Happy. Be Happy e nòmal, sa di m di w weekend sa lace pap vann nan mache. Sa di machann ki ap vann bagay lace, ou konprann, fo cheve, fo zong, bagay sa yo pap vann semèn sa. Pase limena sa yo an dèy, yo an dèy. Sa di si w al nan prizon w al mennen yon ti ankèt epi w ap wè bagay lajan ba yo melanje. Sa di ke Se nan menm gwoup medam sa yo, gen ladan yo te deja al fè antèn pou nèg sa yo nan Debussy. Nan, nèg sa, gen yon seri de medam sa yo nan Site Gabriyèl, nan medam sa yo k al fè antèn Debussy pou nèg yo. Eben sa k pase? Depi lendi la se rèl e yo pa ka kriye fò. Sa di si la police kwaze ak medam sa yo t gen tatou se tete kap pale avèl depi nou wè yon fanm ka yon tatou sou pol yo pral anpil pral wè si yo arete la menl pap ka soti tach sa depi wè fin fè tatou a apa ou ka mouri ak li ou ka mouri ak li pa fasil nan gen moun kal tante wete men li pran ti tan poul soti depil te bon tatou a. E si e fake li ye pa gen pwoblèm. Gen anpil la ou wè t pral kache anba kabann semèn nan. Siveye wè Limenna t pral met rad long semèn nan, de la popo. Depi w wè yon fanm a yon rad long tcheke l. Paske yo pat konn abitye met rad long. Kou w wè Tete fin pale aswè a la, ou pral wè gen anpil ki pral mete wòb sèlman. Men longè wòb yo, ou pa konn kilè yo te mè. Ou pa konn kilè yo te mè. Men longè wòb yo pral mete semèn nan. Yo ap kache tatou yo. Shabbass! Figi w te la popo. Kèlkeswa limenna w kwaze nan lari Pòtoprens ki ak tatou, dezole si m di sa paske gen anpil moun ki gen tatou ki pa gen pwoblèm men tcheke l pou w wè kisa k ekri nan tatou a. Kounye a yo pral met rad long sèlman? Hein? Eh peyi an difikilte paske m di n la se yon kout men n ap bay tout jan donk lapopo mande otorizasyon gen kèk limenna mach avè mach a plis polisye fanm tou avè nou kounya sa vle di gen kèk limena nou wè poun ka rele yo nan yon kwen poun ka dezabiye yo tou tcheke yo men e pa dwa yo nap vyole non nan peyi an difikilte nap bay yon kout men nap bay yon ti kout men pase si nou gen kèk tatou yo genyen gen kèk kote yo pap ka wè ou konprann sa gen kèk kote tatou a yo pap ka wè men depi ou wèl vizib la popo. Tcheke l pou w wè sa k ekri sou li. Ase ti medam Don 3 wi Be Happy yo, yo an dèy. Eh ou genlè konn se blag bon m pral di w m pral montre w pawòl e sa fè m di w lapopo avèk pèp la ka bay solisyon peyi a. Solisyon peyi a se nan men lapolis li avèk pèp la. Depi lendi pa gen kidnaping ki fèt Pòtoprens. Kidnapè an dèy. Limedan an dèy, antèn bandi an dèy, ti sòlda oh! Kounya ban gwo chèf ap touye ti ti sòlda paske ti sòlda pa vle pran lòd pou al goumen. Yo pè. Se sa n te bezwen. Nou te bezwen rive la. Nèg yo twò alèz. Kounya bon m moutre w. Limena ap kòmanse ap plenyen. M te gentan pale n depi yèswa m te di n sa. E pa moun fou m ye. Anm si w panse m ka vin la chak aprèmidi, m ap vin pale koze kredi. Se verite m t ap ba nou wi. Genlè yo a koka wè misye nan koka vre. Paske lè yo te konn deplase a 3 zè di maten yo konnen nou te kot chèf la, lè nou te dòmi vilaj. Chèf la di yo non pa ale wi. Yo di yo non pa ale, chèf la di nou pap ka pran ti jojo vre. Epi yo efektivman vre yo pa tande non sèm. Ke bakòp Kevens pran bal, Bouboul mouri, Lanis mouri. Pi fò nèg yo nèt, nan menm nèg ki te sot Kanaran vin nan Goumen tout mouri nèt. Nèg ou wè ki mouri nan ti bis yo e nèg ki vin bay ranfò ki soti kay ti makak tout mouri nèt tout 12 nèg yo tout mouri nèt pitit tout zam deyò pitit moun pa ka al nan vilaj ankò chak ap bay pwoblèm mwen pa ka wè sa men matisan la m pa ka fè yon pòt m al nan vilaj yo m al sekwe kò m. E sa m di w se lapolis avèk pèp la ki sitirè bandi nan peyi a apa kou pèp la kale je l li leve kanpe. menm bini pale li wè bwa kale a ap rive la epi li atansyon fòm fon bagay fòm pale sa dwe wè sak pase limena kòmanse plenyen paske ti cha a kanpe an pozisyon de poul trake vagabon ebyen planifye em pral ba nou lòt enfòmasyon sou vilaj de dye. Sa vle di ke limena komanse plenyen. Si limena ap plenyen la popo. Eben pèp la kounya tande pran responsabilite n nou pa ka kanpe mouvan bwa kale a mache sou vagabon kounya siveye tout pòt kote bal ap vin jwenn yo bwa kale a dwe rive sou pat wou yo nèg kap finanse yo kap ba yo zam kap ba yo bal. Bwa kale a dwe rive sou yo. Pa gen blag, ou wè la pa gen blag. M sispann nan kesyon blag la la, la n trè serye. S on peyi k an difikilte. S on peyi k an difikilte, s on peyi t bezwen sipò, t bezwen bakòp tout ayisyen konsekan. Limena yo ap plenyen. Sa w wè l di w la e verite wi, m pral esplike sa talè. Bon, bon m fè n tande l. E bon verite l ba ou la, bon lò m te di n sa deja n pa kwè m. Sa di, Limena sa ou toujou kore tete? Ou pa sonje se youn ki te rakonte m istwa Sexy a? Lè al bay plezi anba epi li Li di w si w wè Sexy epi l fè li ba nou blag li fè n ri anba a wi ou konprann li vini pou l frape m pa frape avè l ou konprann si w ta wè ti bwa pye l e limena yo eh nou konnen yo gen gwoup yo kreye pou yo al fè krèy anba a pa gen pwoblèm nou atè a n ap gade yo yo menm Mwen bay ti mesye sa yo tèlman fèm mal baz tèlman fèm mal yo fèm mal yo fèm mal depi yè m paka manje seum depi yè m paka manje m paka bwè a no jou depi yè a joudia m pa manje se fume sigarèt bwè koka fume sigarèt bwè koka seum paske lè yo ta pral deplase a twazyè di maten yo konnen n te kot chèf la lè nou nou te dòmi vilaj chèf la di yo non pa ale wi. Yo di yo non pa ale se pa di nou pap ka pran ti Joe vre epi yo efektivman vre yo pa tande nou sèm te bakòp kevens pran bal bouboul mouri lanis mouri pi fò nèg yo nèt nan menm nèg ki te sot kanaran vin nan goumen tout mouri nèt nèg ou wè ki mouri nan ti bis yo e nèg ki vin bay ranfò ki sot ki soti kay ti makak tout mouri nèt tout 12 nèg yo tout mouri nèt pitit tout zam deyò ah pitit. Moun pa ka al nan vilaj ankò, cha k'ap bay pwoblèm. Moun pa ka pase men Matisan la, m pa ka fè youn pòt pou m'al nan vilaj pitit, pou m'al sekwe kò m. Nazon Abdoulaye bon verite l ba ou kounya pran pwene nòt gen zen nan peyi a m pral bal enfòmasyon enben sa w wè Libena di an men l sou ekran la son verite l ye. Pa bliye m te pale n de ti towo sa t sou ekran nan videyo an ki kouri pase voup men nou fè screenshot apre n montre w ke misye tonbe. Misye rele Dja. Misye se sòlda Manno anndan Vilaj de Dye. Lasosyete! O Letènèl frape yo. Di don Dodo, Fernando Estime frè m toutan, kouman w ye? Don dodo jezi kri frape yo tande sak pase. Koman w ta imajine manno avek chef gang izo anba a neg yo nan menm teritwa aloske neg yo souvan pa pataje menm bagay dayè nan yon emisyon m tap fè sa fè presk yn ane M t ap eksplike n reyalite vilaj lan, kòman nèg yo ap fonksyone. Nèg yo gen anpil anpil mwayen anba gran nèg. Kòmsi jan nèg yo ap viv, jan w wè yo ye la, w wè ti kay yo mazi kay la, men kay nèg sa yo, se kòmsi se kote nenpòt gwo minis, senatè k ap brase ap fonksyone. Eben, ki sa k pase lasosyete? Manno avèk Izo. Tou lè de nèg yo nan vilaj. Alòske chak nèg yo gen teritwa pa yo anndan vilaj la. Ou ka sezi sa m ap di w la? Se yon verite li ye wi. Chak nèg yo gen teritwa pa yo. Manno gen ekip pa l, misye gen kay pa l, misye gen pisin pa l ke l ap konstwi. Misye gen solda pal k avèl. E se preske menm reyalite a li ye tou pou Bèlè. M te di n sa. Kempès gen lame pal avèl, Dèdè gen afè pal, Krèk Koko gen pal, gen solda. Chak gwo chèf yo gen solda pa yo k avè yo. Ayayay! Epi sa k rive se ke deblozay ki pete la a, kwa Bondye pa ta tande priyè nou? Kwa Bondye ta tande priyè nou? Deblozay ki pete nan vila la a lòt bò an, tout sòlda sa yo t mouri a, tout se sòlda manno. E pandan m ap pale avè nou la a, Manno sèmante l ap fè tèt Izo kanmenm. Menm si w wè nèg yo ta bwè aswè. Bon, m ka fin fè emisyon an la a. Nèg yo gen dwa monte TikTok pou yo montre ke yo alèz manti. Youn ap veye lòt. Manno sèmante l ap fè tèt Izo. Paske Manno misye se yon nèg ki, pandan w, misye nèg ki parèt pi pezib nan vilaj. Misye pi kriminèl pase Izo. Izo son ti chen de dan devan dan devan kap fè soumoun misye bwè grenn soumounòl li menm you devan dan devan ti chen cho men nèg ki pi kriyèl la l rele manno e manno sèmante lap fè tèt izo rete branche pral gen zen ok letènèl izo se timoun li te ye menm avan elan m tap montre n imaj izo. Le manno tap manyen zam izo te timoun nan epok la kounya izo vin gon sel foli rapè ki monte li se sak fè misye te vin bay tèt li non izo a misye te vle monte imite atis izolan tou. epi l vin bay tèt li non Izo ap fè makak etc. Se pandan Anèl Jozèf vin sove nan prizon epi Izo vin foure tèt li nan bagay sa wi. Afè izo ap di w ho se kouzen l yo tire ki fè l rantre nan gang manti se yon pretèks li ye pou l montre l gen rezon bandi pi gwo mafya nan vilaj la rele manno se pa izo l ye e youn nan nèg moun plis respekte tout notab bon ki te genyen paske jan vilaj vin ye la m ka pale de notab men tout notab ki te genyen anndan yo plis respekte Manno pase Izo pase Izo a son frekan li pa respekte moun men nèg ki plis kriyèl anbal rele Manno. Paske a lepòk Fefe tap kòmande anba a Fefe tap frape kote Izo te la? Sa vle di ke kounye a sa k pase, nèg yo ap byen pase anba, nèg yo ap byen mennen, eben Manno t santi ke li tèlman vle pran dimansyon, misye deside pou l kapab okipe yon bon pati nan Pòtoprens. Paske kay kote Anèl t ap viv la, se pa Izo t rekipere l, se nan men Manno l ye. Tande byen sa m di n la, kay kote Anèl Jozèf te rete, se Manno ki pran kay sa a. Kay sa a sitiye l nan dezyèm do mòn anndan nèt anndan vilaj. Paske a lepòk, Manno te nan menm baz avèk Adly, Ti Fefe. Manno te twazyèm chèf gang nan a lepòk. Se apre Fefe fin mouri, kounye a Manno ta pral vle, misye te vle tire revanj pou Fefe. epi adly li menm kounya l mete avèk la polis se gon polisye t te rele m pa konn si n souye misye t te rele gouf misye te mouri nan kafou yo te yo te tiye misye nèg yo pati dèyè manno pou yo elimine l epi manno avèk dad nèg yo te ansanm yo sove yo ale site solèy nan baz ti gabriyèl. Lè kounye a Anèl fin touye Adli, misye rele Manno vin ede l pou jere anndan vilaj. Men kòman Manno retounen nan vilaj. Manno plis pitit vilaj pase Izo. E sa k fè m di w w ap wè Manno plis respekte notab ki genyen nan zòn nan. Paske Manno leve tou piti anndan Vilaj de Dye. E, paske, m pa manti m sonje polisye te rele Bato ki te mouri nan Dèlma 32 a. Misye bay Manno yon volim baton. Li kraze tout vigi Manno. Manno te pwomèt Bato l ap tire l kanmenm. Se tete kap pale ak peyi a. Sa vle di ke pi gwo mafya l rele Manno, li pa Izo. Izo son ti chen dan devan li ye. Li pi soumoun. Eben ekoute la sosyete. Manno deside pou pran kontwòl anlè de Bici tuju. Izo pa dakò. Izo di misye non pa fè sa. Le fè ke se misye ki chèf, misye deside pou l debake ak sòlda li pou l pran kontwòl Debussy. Pami yo sòlda n ap gade sou ekran an la a. Alòske m te di nou, ti sòlda sa w wè la a ki pase epi m vin prezante n ki Azab nan men l lan ki tonbe a, misye rele Dja. Misye se solda manno papa misye se solda izo. Ayayayy.